Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Vitelòm o nivo de Tòsèl. Petit kestyon pou la popilasyon, èske lèjan adore ou deteste Vitelòm? Avan tou mwen mwen salye gran chèf zòn nan, moun m tande yo rayi anpil la yo vle tiye pou nou an, ki se Inosan Vitelòm, ki son gran chèf nan zòn nan la. E ki fè anpil byen pou nou nan zòn isit la Latòsèl. Se kouzen m, se papa m, se tout pou nou, se pou papa. Yo fè nou mechanste, yo kraze kay Vitelòm. Yo tiye anpil timoun nan zòn nan, yo met dife sou yo. Lapolis vini sa yo fè tout sa yo vle. Jounen jodi a nou menm nou met pye nou atè pou nou di sa yo panse de nou e pa sa. Vitelòm se m ta kapab di yon bandi ki vini nan zòn sila a, zòn pa l menm, men an peu de tan. M ta kapab di zòn nan vin gate. Bandi anvayi zòn nan, e pa gen lòt moun ki alabaz de tou sa, se klan Vitelòm nan. Men, m toujou di nou ke sètèn fwa bandi toujou pi entèlijan ke moun ki nan Leta. Mwen te fè plizyè emisyon pou m mande nèg yo, Ekoute, pou ki sa moun ki bò kote nou yo pa ka viv byen? Se pa achte figi non. Paske lè yon nèg ou bandi ou nan yon zòn, epi lè w gade ou wè moun ki nan zòn nan pa ka viv byen depi yo wè w se tèt chaje, pa egzanp m pran zòn Jacomen an la a, depi yo wè Donald se tèt chaje, Donald fè w jere sa, ou konprann fè w jere sa, moun yo pa ka wè w en pou yo se tèt chaje, pou yo gen pwoblèm, fè w jere sa brother, kesyon kòmsi lè yon nèg nan yon zòn ou konprann ou se bouwo pou tout moun pè w, se pa sa l ye, gen nèg ki chèf la nan zòn li, m gen enpresyon si w pran nan zòn kwadèmisyon an, moun yo se respè yo gen pou chen an men yo pa pè chen an jan. Ou fè moun yo peur nan zone sila. Ebyen se pou m di nou ke kesyon sa ke mwen te poze a, nou pral jwenn repons li nan video sa. Kote ke anpil moun nan Torcel se kom si 2 moun ki te gen yon atachman tout a fè fusionnel avek Vitelom. Paske yo di w ke yo menm yo pa gen problem a Vitelom. Vitelom se bon moun. Bon nan entevyou sa yo. Menm gen yon kouzen de Vitelòm ki di ke mwen m wè yo trete Vitelòm kòm yon dyab e je sè ke Vitelòm se yon bon moun. Eske nou konprann nan kisa ke nou ye la? Fot de grif on manj de merl. Sa vle di, leta pa ka fè anyen, moun yo oblije aksepte bandi yo. Aa non! Se sa, leta pa ka fè anyen, ebyen moun yo aksepte bandi yo. Men tande byen, si leta a t ap fè yon bagay serye, moun yo t ap oblije Likide bandi yo, bandi tap mouri yo tap tchwe bandi, menm lè ou de twa grenn moun tap fè manifestasyon yo tap oblije pa aksepte paske an 2004 nou te gen yon sitiyasyon difisil nan peyi an, bandi pran peyi a nèt antre 2005 epi minustah vini, lè minustah bon li te gen li te fè lòbèy pal tou men lè minustah kòmanse ap bay nèg yo bon bal cho moun kòmanse ap bat bravo paske bandi ap tonbe se poum di nou ke ebyen kounya kòm leta li sanse pa egziste. Moun yo reziye yo. Men, se di pou ap gade pou wè non peyi. Un homme à l'estard de Vitelhomme. Ebyen, moun yo ap pretann ke yo renmen Vitelhomme. Y ap bat bravo pou aksyon Vitelhomme ap poze. An nou swiv. Mwen salye tout moun ak ki ap kontribye sou medya anliy nan e ke nou nan zòn nan la e gen anpil bagay ki ap kite zòn nan defwa ki pa fin tèlman reyalite vre ok men nou menm nan zòn nan kan nou motive tout pitit zòn nan nèt di bon e tout pitit zòn nan motive yo di bon se nan zòn nan nou leve se nan zòn nan ke nou fèt la nou grandi. Nou mande tout moun ki la ka pase wè tout moun la nèt se vi ke ki gen nan zòn nan kounye a la nap travay ke pou tout moun ka nèt retounen lakay yo kòmsadwa jan sa te ye ou menm ki te deyò ka revin lakay ou se pwòpte nap fè nan zòn nan la fè tout moun bale tout moun gen bagay nan men yo nou wè kòman nou fè lòt chanjman pou zòn nan e fòk zòn nan tou gen limyè tou nan tout poto yo e moun ki konsène yo nap mande leta pou tout moun ki konsène Pou yo wè tout sa ki vini pou ka fèt. E tout sa ki te panse de pitit Tòsèl, de moun tè a, ke li se pa sa. N ap mande ni moun Pènye, moun Fatima, moun Peti Toupo, moun anba galèt, moun tout kote, mèt tèt yo ansanm, menm travay moun Tòsèl ap fè la, pou yo fè l tou. Ayiti se pitit zòn nan nou ye, e nan zòn nan nou leve, e la ke nou grandi, e nou pa ka ale lòt kote, pa gen lòt kote pou n ale, menm pa gen pwovens pou n ale. E la ke nou fèt, ke n ap mande pou tout moun nèt, kontribye ansanm, fè men kontre, e pou nou wè kòman ke pou Tòsèl. Ki vit ke te genyen an? Sikilasyon kap fèt la, depi kilè li kòmanse fèt? Sikilasyon ap kòmanse fèt depi vandredi. Nou kòmanse ap travay la depi vandredi nap travay. E lè moun yo wè ke nap travay, nap bare, nap pwòpte, moun yo vin repran konfyans pa rapò de pitit zòn nan ki pran zòn nan an chaj, ke tout moun kòmanse vin sikile alèz. Depi vandredi nap fonksyone rèd rèd la. Pa rapò jan y ap di reyalite kòmkwa yo pa viv sitiyasyon an, men yo vann nou yon fason kote yo mal vann nou. Men nou menm menm ki gen pitit zòn nan, nou gen pitit zòn nan, nou pran yon inisyativ, sa ke moun ap panse de zòn nan, pou ke yo wè se pa sa l ye. An nou nan kap nan frape. Demen maten ankò nan frape pi rèd ankò. Jiskaske nou mete nan pwòp. E nap bay tout lòt zòn yo konsèy. Menm jan ke nou fè a. Leta bèbè. Leta pa pran responsablite l. Nou pa bezwen ap tann meri vin fè pou nou. An nou fè pou tèt pa nou. Pou nou wè kòman ke nou ka sove peyi nou. Apa sèlman nap sove tò sèl. Men peyi a nou vle tout zòn yo. Tout katye yo nèt fè menm bagay ansanm avèk nou. Gade 40 dola patat koman n fè n pral vann sa yon moun pral achte l pou 40 dola lap pase mizè lap mouri nan men nou m ta mande leta a pou yo ta di yon mo nan peyi a pou bagay yo vin desan pou nou viv anpè tou pou lapolis sa met yon dlo nan diven yo pou yo konprann se se ayisyen yo ye e nan san nou nou tout son sèl la nou ye se ayisyen yo ye ayisyen nou ye Pou yo ta mete tèt yo, pou yo ta ba nou ti souf pou nou te ka viv, pou nou te ka vann la. Depi nou wè lapolis yo, kè nou sote, n ap kouri. Nou pa gen pwoblèm, pa gen moun Dòsèl ki gen pwoblèm avèk lapolis non. Lapolis se mèt ap pase, men nou gen pwoblèm avèk lè tire, lè bay, nou gen pwoblèm avèk sa, nou pa gen pwoblèm avèk lapolis non. Wi pou cha li menm lè vin tire, lè cha ap tire mezanmi, nou menm e kouri nap kouri al tonbe, pye kase, nou pè. Koman yo chanje sistèm nan? Yo chanje yo, se lapolis yo ye. Nou tout se frè nou ye. Se lapolis nou ye, se frè nou ye, nou tout son sèl la nou ye. Pou yo resezi yo, nou tout son sèl la nou ye. Nou pa ta wè lapolis pou nap kouri pou lapolis. Lapolis la e papa nou. Apre Bondye nan syèl la, lapolis la e papa nou. Gen mari m tonbe tansyon l malad m pa gen anyen pou m ba li m pa gen kòb pou m ta achte chay m ta mande pou bagay la ta fon chanjman bon se sa m konnen tou m di m pa konn anyen ankò. Depi kilè ou retounen vin vann nan mache a? Depi kilè ou retounen vin vann la? M toujou vin vann. Chak jou m vin vann. M toujou vin vann. Men lè gid sire a? Pwòpte zòn nan pase zòn nan te fin kraze, nou menm nou vle leve l, wè nou vle leve zòn nan depi samdi nou pran bale nou, tout moun met ansanm kanal ki kraze, ki bouche nou debouche yo epi nou pran bale nou nap bale nap fè pwòpte e zòn nou l ye nou pa ka kite zòn nan kraze, nap pwòpte l nou vle tòsèl vin menm tòsèl li te ye ankò. Wi anpil moun kite zòn nan pou yo retounen vin retabli lakay yo paske achte yo achte tè. Dè nou vle tou pou tout dyaspora rantre nan peyi yo lib. Afè moun tou ase yap pè pou yo rantre nou menm nan zòn nan nou pa nan bagay sa nou vle pou tout dyaspora rantre vin viv nan peyi yo tou. Nou menm tout moun sa w wè la se moun Dòsèl nou ye. Se de moun ki respekte tèt yo. Avan tou mwen salye gran chèf zòn nan. Moun m tande yo rayi anpil la yo vle tiye pou nou an. Ki se Inosan Vitelòm. Ki son gran chèf nan zòn nan la. E ki fè anpil byen pou nou nan zòn isit la Latòsèl. Se kouzen m, se papa m, se tout, se tout pou nou, se pou papa. Yo fè nou mechanste, yo kraze kay Vitelòm. Yo, yo, yo, yo tiye anpil timoun nan zòn nan. Yo met dife sou yo. Lapolis vini sè, yo fè tout sa yo vle. Jounen jodi a nou menm nou met pye nou atè pou nou di sa yo panse de nou e pa sa. Ou wè nou pran bale nou, nou pran bouwèt nou, n ap pwòpte, n ap klere zòn nou e sesi n di tout moun yo. Di nèg yo alegle afè yo. Yo konn kisa yo genyen. Moun Tòsèl pa gen pwoblèm avè yo. Nou mande yo silvouplè ba nou lapè nou paske nou menm nou met pye nou atè. Nou pran bale nou, nou pran bouwèt nou. Timoun, nou pran timoun. Gade yo, tout ap pòkte. Tout moun wè la, yo gen bale nan men yo. Tout moun la. Son pèp ki met pye yo atè. Nou di non. Nou di non, sa yap fè nou, nou pa vle l. Nou di yo sispann enmède inosan Vitelòm, paske sa yo di de la e pa sa. Vitelòm goumen anpil pou l rive kote l ye. Mwen menm pou responsablite, mwen rele Aristime Jean Jerry. Ke nou di nèg yo, apre de jodi a la, fòn gade pèp la met pye l atè. Nou pou responsablite, nou pwòpte tout lari, tout koridò ap pwòpte. Nou pral rive yon mwad desanm, fòk lekòl ouvè. Nou bezwen lopital. Nou bezwen sekirite. Wali, nou bezwen manje, nou bezwen dlo. Yo pa vin tue nou, vide bal sou nou. Yo fè nou twòp mal. Nou wè nou pa gen leta, bon nou menm nou leta tèt nou paske nou pran bale nou. Wali, nou pral fè ti jaden nou, n ap antann nou. N ap antann nou, n ap kolabore pou nou viv ansanm. Sil vou plè mesye, kite moun Tòsèl trankil. Kite Vitelòm Inosan trankil. Li pa vòlè, li pa gang. Nou konn kot gang yo ye. Wale moun tò sèl pa konn pè moun. Nou pa janm pè moun. Nou respekte tout moun. Nou pa janm pè moun. E nou di yo sa. Yo pou pè. Paske nou menm nou pa nan pa avè yo. Ke nèg yo ret nan trankilite yo. Paske nou menm nou pran resosablite nou. Nou met pye nou atè. Alò, ki garanti nou kapab bay avèk e... Anpil pitit zòn nan ki deja kite zòn nan pa rapò avèk... Garanti a 100%. Depi jodi a la menm yo met tounen lakay. Garanti 100%. Tout bagay sou kontwòl. Garanti san pou san tout moun ki te kite zòn nan, teyat yo t ap fè. Lapolis ki t ap fè dezòd. Se pa nou menm. Se lapolis k ap mache, pran jenn gason, vide gaz sou yo, boule yo, tire yo tout kote nou menm nou di. Kèlkeswa moun ki te afème. Kèlkeswa moun zòn nan ou te pè, epa moun Tòsèl ki te fè w pè. Tounen lakay ou. Garanti san pou san. Nou di sa. Nou pran responsablite nou. Mèsi. Sitwayen nou kont ansanm avèk ou, donk nou o nivo Tòsèl, di nou non, ki reyalite nap viv jounen jodi an parapò avèk jou pase yo? Bon, nou salye tout moun nan ki branche medya an ling nan, ke nou nan zòn nan la, e gen anpil bagay ki ap di de zòn nan defwa ki pa fin tèlman reyalite vre. Ok. Men nou menm nan zòn nan nou motive tout pitit zòn nan nèt di bon e tout pitit zòn nan motive yo di bon se nan zòn nan nou leve, se nan zòn nan ke nou fèt, la nou grandi e nou pran yon inisyativ a wè nou tout la nèt pou nou ka netwaye wout la, pou nou fè tout sa k posib pou lavi retounen jan sa te ye nan zòn nan. Donk nou deja konnen gen anpil moun ki te kite zòn nan depi mwa pase yo e jounen jodi a ki garanti nou kapab bay moun sa yo pou Nan zòn nan lè wap wè tout moun bale, tout moun gen bagay nan men yo. Nou vle yon chanjman. Nou vle yon lòt chanjman pou zòn nan. Yo mete limyè nan nan tout kote yo, ti pano solèy yo pran. Adi e fòk zòn nan tou gen limyè tou nan tout kote yo. E moun ki konsène yo nap mande leta tou, tout moun ki konsène pou yo wè tout sa ki vini pou ka fèt. E tout sa ki te panse de pitit Tòsèl, de moun tè a ke je se pa sa. Nap mande ni moun Pènye, moun Fatima, moun Peti Toupo, moun anba Galèt, moun tout kote, mèt tèt yo ansanm, menm travay moun Tòsèl ap fè la. Pou yo fè l tou. Ayiti se pitit zòn nan nou ye, e nan zòn nan nou leve, e la ke nou grandi, ke nou paka ale lòt kote, pa gen lòt kote pou nou ale, nou pa gen pwovens pou nou ale. E la ke nou fèt, ke nou ap mande pou tout moun nèt kontribye ansanm, fè men kontre, e pou nou wè kòman ke pou Tòsèl reviv vig ke l te genyen an. Sikilasyon k ap fèt la a, depi kilè li kòmanse fèt? Sikilasyon sa kòmanse fèt depi vandredi. Nou kòmanse ap travay la depi vandredi n ap travay e lè moun yo wè ke n ap travay, n ap bale, n ap pwòpte, moun yo vin repran konfyans pa rapò de pitit zòn nan ki pran zòn nan an chaj ke tout moun kòmanse vin sikile alèz. Depi vandredi la n ap fonksyone rèd rèd la. sitou ki mal vann tòsèl parapò jan yap di reyalite nan sa yo pa viv sitiyasyon an men yo vann nou lòt fason ok yo mal vann nou men men nou menm menm nou pa nan politik zòn nan nou pran yon inisyativ sa ke moun ap panse de zòn nan pou ke yo wè se pa sa li ye dirèkteman ok vi ke nap viv nan zòn nan la pi yo rès yon lòt bagay li ye se pa menm bagay men an prensip kèlkeswa kote gen tire. E nou viv trè byen. E li pat ba nou pwoblèm. Kounye a la, n ap fè pwòpte. E nou menm t ap pwòpte zòn nou pou lokalite zòn ou. Pase nou ta renmen pase yon bòn fèt menm si w wè peyi a pa bon vre. Nou menm nou bon. Nou paka bay lapolis chay pote. E nou menm nou pa lan fè a lapolis. Zòn nan an e zòn bidon. Talè te di. Nou pa lan pawòl a lapolis. Ankenn moun. Nou la pou nou pwòpte zòn nou. Nou pa gen pwoblèm. Ou ap wè bis tap pase moute. Kamyonèt ki pa konn pa ou wè tout ap pase moute. Se ke nou menm nou fè reyinyon de jèn. 2 jèn gason kòm granmoun gen 60 an sou tèt mwen a moun de majè kounya nou di tòsèl paka tonbe fò nou anmase tòsèl menm jan n te ye a ou konprann byen se ke nou pa vle anyen fèt tòsèl ni vakabon ni vin fouye moun tòsèl ni vin kanpe machin tòsèl nou pap dakò sa ankò tòsèl tout moun ki te kite tòsèl pou yo tounen lakay yo jan yo te konn viv la pase inè dezè di maten nou konn ansanm. Nou bon nou konn nan san prèl tòsèl nou bon pi gwo dyab ki gen tòsèl e san prèl. Alò ou pot on demanti fòmèl avèk enfòmasyon ou k fè kwè ke tòsèl s on zòn de non dwa. Pa gen p oh zòn de non dwa e pa leta k ba nou e fanmi on pakèt moun ki achte tè ki vin la vin konstwi ansanm avè nou nou menm moun pèp tòsèl e moun tòsèl nou ye. Ou konprann epa moun vini nou ye nou pran chay la sou do nou pou nou fè tòsèl tounen tòsèl. Ok men nou wè gen aktivite wap reponn sou mouvman an. Tout bagay, tout bagay, tout bagay ap pran, tout moun ki pat ki te kite tòsèl se pou yo antre tòsèl alèz e nou pa vle yon peta tire tòsèl. Si yon peta tire tòsèl konnen lapolis ki vin tire l. Se pa epa pèp. Pi nan mèkde nou tire yo pa vle wè nou pase nou gen anpil bon tè pi bon tè a e lan men nou li ye bò isi a yon seri de moun yap voye pou politik vin ranmase tè nou pou granmesi e sak fè ou wè toujou gen bri granday la apre sa nou pa gen pwoblèm yap pale de vitelòm vitelòm pa gen pwoblèm ankenn moun tòsèl e moun tòsèl li. Son sèl nou ye, tout fanmi an e tout moun son sèl, son sèl fanmi an nou ye. Etanke yon notab nan zòn nan, eske nou gen yon antant, nou gen yon chita nou fè pou nou mete ton sèl nan? Nou moun fè chita antant ak ni timoun, ni jèn, ni granmoun, ton sèl rete ton sèl. Vyolans sa nou pa renmen vyolans sa. Nenpòt lè. E lapolis la gen dwa pase ton sèl lè l vle. Tribinal gen dwa vin fè konsa jan l vle. Pakè gen dwa premye San vin la kèkeswa jij la lap antre Jan ye li pa bezwen pè Sèke nou menm nou pa vle pou lapolis vin fè dezòd Tòsèl men nou vle Tòsèl pou l tounen Tòsèl e moun Tòsèl nou ye nou Nou pa konn Matisan nou pa konn Gwadèboukè nou pa konn okenn kote nou pa moun nan pwovens se la nou moun Tòsèl Manman Papa. Fanmi tout nasyon nou e moun tòsèl ye nou menm nou sa w wè n ap fè la nou fè jis nan nan lamour pou tòsèl pa janm gen yon peta ladan l n ap mete tèt nou ansanm nou fè reyinyon nou si yon moun gen yon pwoblèm a yon moun nou antann nou nou jije sa nou pa bezwen tribinal tòsèl pou rete tòsèl e moun tòsèl nou ye. Nou espere kalm sa pou kilè? Yo pa bezwen konnen kiyès li te voye yo. Sa yo pa voye paske nou pridan a tèt nou. Se ke jounalis pou nou sipoze kanpe pou nou pale a jounalis. E dwa jounalis la pou l antre kote l vle. Paske li menm ki reprezante pèp la. San jounalis pa gen peyi. Touye yon polisye touye yon jounalis konnen li pa renmen peyi li. Men, transpò piblik la, moun yo pa pè? Moun ki ap pase sou taksi, sou machin ki vin? Non, men imajine nou byen ke nou nan wout la la, ke ou wè moun yo transpò a fèt alèz, men si ou te pè, ou ta janm fè l. Ok, ou ap wè maten an la pou machin ki pase la, bon, fò bagay tèt chaje. Men lè ou vin konnen ke pou jan pitit zòn nan pran sa an chaj, ap netwaye zòn nan, ap fè tout bagay sa yo, yo oblije repran konfyans ankò. Sa pa anyen. Mwen menm son bòs mason m ye. Nan konbyen tan la m pap travay. Aye se misye ki te konn ede m. Ki bonm travay pou m fè. An palan de Inosan. Wè tout travay sa yo tanke bòs mason mwen se mwen ki travay la ki fè tout travay sa yo la. Gen lòt kote tou nou travay. Leta nan peyi dayiti ou pa sipoze kraze nan pa gon kote ou jwenn moun kraze. Ou ka sezi bagay la. Si l posib, mwen pa gen dwa pou kraze. Konprann? Ou wè la, mwen menm se tè, kounye a la m ap travay. M oblije moute sou manchèt mwen pou m travay menm. M kenbe pi pwa m pou m travay. Mwen menm, si e pou tòsèl, tòsèl pa gen anyen. Se nèg leta yo ki konn ban nou pwoblèm la. Men nou menm nan tòsèl, nou tout se tèt ansanm. nou viv li. Tèt ansanm nou viv. Ke vle di si moun nan gen pwoblèm sa la, nou menm m gen bagay la la, li pou moun nan. Moun nan gen bagay la tou, li pou mwen. Se pou nou tout li ye. Men, ki mesaj mwen menm te ka voye? Tout moun ki konn bay travay nan zòn nan, pou yo vin travay remach ankò. Moun ki gen kay, pou nou travay. Etanke bòs. Pou nou travay men. Lè ap di, lè ap di nou move moun, move moun. Tòsèl pa gen move moun, nou pa move moun. Nou pa move moun. Nou pa gang. Kè mè di moun yo bezwen devalorize zòn nan. Yo di sa yo, sa yo konnen. Kè moun ki te deja, ki te zòn nan. Ki mè sa jigen moun yo. A men, moun nan pre tounen, moun nan zòn nan. Moun nan gen ta chwazi, men se pa nou. Ki fè moun nan ki te zòn nan. Se menm nèg leta yo ki koz moun yo kite zòn nan men se pa nou. Se pa nou menm ki koz moun yo kite zòn nan. Mwen menm mwen la mwen menm menm gen kay mwen la. E tankou yon bòs pou nèg la kenbe pi kwa pou lap travay tè. Nan lè moun yo te la mwen te konn ap travay sou zouti se mwen ki konn ap fè moun kado. Ay lèm fon semèn travay map touche kòb mwen. Nan sam di gen moun ki pap travay se mwen konn ba yo anben kounya se mwen ki fè e mwen kounya la e mwen kap mande menm ou konprann e moun ki te konn podyab nou gen anpil moun ki te konn ba nou travay nan zòn nan menm ki pa la ou konprann ok mèsi ou konprann kile se avèk nèg leta yo menm ki ba nou pwoblèm. M toujou la, menm lè e la ya vin bon pou tèm toujou la. Kèlkeswa zòn mwen te bloke m toujou la, m pa janm bale. M pa anvi fè ankenn lòt kòmantè. Li rete a nou menm pou nou fè kòmantè pa nou sou kesyon sila. Men ekoute mwa, o final, se trist. Antouka ke bagay la fèt konsa nèt. Bon m pa gen pwoblèm non la. Tout moun Tòsèl, ke moun yo rekòmanse viv byen. Moun Gwojan, moun Bwa Lendi. Moun pernye ke tout bagay komanse reprann vitelom bay moun yo yon ti love anlè a non moun taba an antye ke moun yo komanse reprann aktivite yo ke tout bagay fonksyone nan zòn sa yo byen paske sa se kapab yon mèvey paske kote yon bandi tap maltrete moun epi yon bon maten ou gade ou wè de twa moun la si se pa moun yo voye devan alò si son bòn inisyativ. ke sa kontinye nan tout lòt zòn Vitelòm kòmande yo. Kounye a la, mesaj sa a li vo pou 400 mawozo. Mesaj sa a li vo pou anpil nèg ki nan blòk je nèf. Èske nou konprann? Paske anpil fwa m ap pale a nèg nan plenn yo, men kounye a la tou, si m ap pale a nèg lan plenn yo, fò m pale a tout lòt nèg mwen konnen. Donal nan Jakome. Brother, mwen m toujou di w sa chak jou, ou pa ka kontinye ap aji konsa. Lè moun yo wè w, moun yo pa ka anvi al kouri anba kabann. Ou pa konprann non. Fò m di w sa brother. M pa gen fanmi nan Jacomen. M pa gen frè, m pa gen sè nan Jacomen. Eske nou konprann? Men kounye a la, ou gen yon grenn bagay pou w fè. Moun yo, fòk lè yo wè w, yo konnen ke se pa yon bouro. ke yo wè. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.